Mwen konn misye byen. Li fè pati gang la saline ti jinyò. Misye se yon asasen on ne peut plus. Wè misye misye opere nan mache an e se sike l touye moun deja. Pa ret anpil tan ankò lè delivrans lan sonnen jou a rive youn dwè denonse tout vòlè tout bandi nou konnen kap terorize popilasyon an e se nan optik sa. Jodi a, Komisè Muscadin, yon lòt fwa ankò, frape nan Gran Sid la, e bagay yo myèl. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun, ou konekte Rezo Enfòmasyon an, nou se Sofia TV 83, an nou antre nan detay sa k ap pase pou kwè l ye la a, nan zòn Gran Sid la, presizeman nan Miyagwàn, Ti Gwav, Komiskè Muscadin vin p ap jwe ankò, e bagay la gentan pran lari, yo mete men sou yon sòlda Ti Jinyò, sa w tande a, Misye te gen anpil kòb sou li, li ta pral lage kò l nan sid pou l al renouvle pwen l e yo jwenn l ap travay pou yon pakèt gwo chabrak lapolis la ak boujwa nan peyi Dayiti ki toujou nan konivans touye moun nan gang e nan fè sa ki mal. Deklarasyon yo anpil, m ap kite n ak Theriel. Komisè Muscadin ki deja jwenn brèch la e misye gon telefòn li pa vle bay kòd la, yo pral pase woulo konpresè a e fòk nouvèl la pale. Epi nan Gonayiv pou fè fas ak koze gang yo, bandi yo k mete dlo nan je popilasyon an, enspektè Jean Moïse Jean enstale komisè divizyonè Godson Eugène nan tèt komisarya Gonayiv la kòm direktè depatmantal. E komisè gouvènman tribinal premyè enstans Gonayiv la, mèt Sera Gazéus, te la ak plizyè lòt pèsonalite nan moman enstalasyon sa. Pou lenstan, an nou antre ak enfòmasyon komisè Muscadin, Theriel Thelus, koze yo anpil. Se kisa w jwenn kòm enfòmasyon an tèm ankèt ou mennen deja, kisa w jwenn sou misye, kisa yo rapòte w de misye? Teriel Ann pa ba pèp la manti Ann pa nan ipokrizi avèk pèp la Nan tro sa ou gen ou menm ou gen Guerrier Henry nou kominike trè souvan Done a ou genyen yo ou geta pa vle di yo ou geta vle mank pou di yo e ou konnen gen bagay tou ou geta pa di pa di yo ou gen done yo ou gen voice yo ou gen tout sa ekri de misye yo. Gen nèg ki nan ekip misye ki dim men pou kiyès misye ap travay. Misye ale Gwomon la, misye se pwen l ke l te pral renouvle pou l pa pran nan bal six 56. Kisa? Ok. Si m te konnen misye te yon grenn enpòtan konsa, w ap tande m, jodi a tout deba k ap fèt sou li la yo pa t ap fèt. Kòm etan done jodi a la gon ekip moun nan peyi a, w ap tande m, ki bezwen nèg sa yo, ki di w nèg sa yo sesi, yo sela, donk misye arete. M ta renmen yo ekrim oubyen yo relem pou yo dim voye misye ba yo paske banm ba nou tout nèg ki diw yo pa vle bandi yo tonbe se paske m pa vle m vle popilasyon an konprann se pa paske yo yo renmen bandi a se pa paske yo sansib pou layi bandi a men se de preferans paske yo bezwen bandi a pou yo voye al tire doktè entèl. Pou yo voye al tire doktè enjenyè entel pou yo voye tire dyaspora yo lè yo sot etazini pou yo voye tire komèsan yo voye tire antreprenè yo se paske yo bezwen bandi sa yo pou fè misyon pou yo donk jodi a la nèg ki konn ap plenyen paske jodi a la nèg yo absan wap tandem. Komisè ou la ou la wi ou la komisè. Alo? Wi alo alo alo. Ou la ou la ou la. Jodi a nèg ki konn ap plenyen yo se paske yo bezwen nèg sa yo pou fè emisyon pou yo. Donk jodi a misye arete, misye nan men m, m ta renmen si yo mèt ekri m, m ap voye l ba yo. Paske yo bezwen l pou yo fè misyon pou yo. Jodi a yon nèg tankou Gendji pat dwe egziste ankò pou sa m konnen l fè. Tete, ou konnen trè byen il y a 2 semèn de sa, misye fèk tire yon nèg nan mitan lari Kwabosal, li fout l 2 bal nan men, misye di nèg la m pap tire w. Rete. E kote m ap pale la a, m defann moun nan Onavil rele, moun nan Kwabosal rele pou yo di misye inosan. M bezwen 2 moun a 5 lèt ki pou di misye inosan. Nan, m te fè egzèsis la. Ou pa t gentan branche, men m te fè sa. M te pran apèl, m t ap pale de misye. Tout moun ki rele yo, yo youn pa an favè misye. Okontrè, gen yon nèg ki bay detay sou misye. Gen plizyè mesaj ke m resevwa ki di ke misye te fè pati de gang T. Junior nan Lasalin. Misye t ap opere nan zòn mache Gerit la, etsetera. Yo di ke misye yon nèg ki trè sadik, trè kriyèl. Misye te tiye yon nèg bò Apena, bò APN nan. Sa vle di, yo prezante misye kòm yon nèg ki trè kriyèl. Bon, mwen menm, m pa gen done sou misye, men moun yo te temwanye talè a nan emisyon an, donk ta sanble misye pa fin bon moun. TT, si lapolis al fouye lakay misye aswè a menm, paske kle kay misye nan men l. Si vòlè pa kase kay la, yo pa ka pa jwenn manch long lakay misye. E misye de, misye abite dèyè ona. Bon m defann lapolis al fouye kay misye, si w kwè yo pa p jwenn manch long lakay misye. Misye pa yon piti. E sèl remò m genyen, paske men men m pa gen yon bagèt majik nan men m, ki pou di m ke misye pa bon moun. Men sof ke, bon kot nèg m te jwenn Nechita, e Nechita nan menm ban. Nan dèbye Dye ki deside la, pwopriyasyon an te mwen. Genyen 5 nèg ki te arete, 2 fanm. Mwen te relache lòt fanm nan. Ok. Mwen te relache lòt fanm nan. Ki se kouzin manzè a. E manzè w ap gade la a, li fè youn nan pati 2 medam tèt kale a yo. Oh, ka, ka, non, kale tèt. Kale tèt, kale tèt. Oh, baz sa a kote gon, gon jeneral k ap kòmande, li rele Tiboutba. M te denonse li ti bout ba sa m kwè li pa la ankò non m pa konnen oh enben gen lè w gen ti bagay nan men w se je. Oh oh se peyi a kominike avè m je w wè yo kominike avè w la wi tete. An w gen ti bagay nan men w. Tout moun te kominike avè m. Sa k rive pou misye menm? Lè menm nan tip la m te metrize misye m te rantre misye nan patwèl mwen an kanta misye m te chwazi tcheke misye misye pat vle ban m kòd telefòn nan e bon. Li di msye fòk li banm kòd la, li di non li pap banm kòd la. Di msye men ok pa gen pwoblèm, m antre msye nan apatman la avk tout madanm li, madanm li di m li pa gen kòd la, alòske madanm li di m li konn vann vann pap padap. Alo! Wi ou la ou la komisè, nap tande w. Ya. Epi pa la swit m pran yo mwen antre nan yon komisarya avèk yo, sou tout pakou mwen tap poze yo kesyon, mande yo pou banm kòd la, yo sèmante, madanm di l pap banm kòd la, mesye di li pap banm kòd la. Men kòd la. Avan lontan si w vle map ka baw kòd telefòn nan an sekrè w menm men misye paka pa bay kòd la e nasyon an mèt konte sou mwen misye paka pa bay kòd la ok e menm si misye se yon nèg ki nan prizon an podyè ki pa vle santi l pa twò kodyòm e bon anfen se yon nèg la demen maten ta sipoze mennen misye. Ok lopital paske kò misye pa tèlman anfòm men demen maten mta sipoze wè misye pou misye banm kòd telefòn nan poum rantre sou telefòn nan poum wè kisa misye genyen sou telefòn nan kifè li pa vlem genyenl. Antretan, m aprann ke gen on chèf gang la k ap konstwi on bèl kay wi sou Gran Gwav la la a. Ou pa tande baay sa a nan zòrèy ou? E m pa tande l si genyen l komisè ti gòv la dwe pran reskontabite l. Ti lapli wi misye gen yon bèl kay li ap konstri lòt bò a ti lapli papa misye anba l rete. Gagwav. Mè wi. Ebyen manman misye anba la nan bawon. Mè wi mè wi. Manman misye anba sè misye anba e nèg yo plen motosiklèt kap travay pou yo. Ou tande. Yo gen papa dam yo te konn fè ling nan. Bon m pa konn sak pase chofè pap padap la genlè kanpe ok men sof yo pa bezwen okipe nèg yo jou nèg yo konte nan peyi a popilasyon mèt konnen ki jou nèg yo konte paske kote nèg yo ye a nèg yo pap ka fè vi yo fèmen anndan kay m pa konnen si nèg yo ka met tèt yo nan gran nò la men m vle nèg yo konprann gran sid la lap yon defi pou yo e lap rete yon simisè pou nèg yo mwen dil em kanpe dèyèl hay moun gran sid yo nou pap kouri kite gran sid la lè nou kouri kite gran sid la kibò n prale bon matisan 2 a bloke deja kibò n prale. Donk jodi a la moun okay yo pa gen pou yo kouri, moun miragwàn yo pa gen pou yo kouri. Eta kèm di yo kontinye rele m, kontinye ban m enfòmasyon pou di m men ki bò entèl kanpe, ou wè tèl motosiklèt desann la avèk tèl nèg sou li, nèg sa men kiyès li ye, rele m, m ap rive sou nèg la, m ap tcheke nèg la. E depi m jwenn matyè, mwen jwenn endis, TT, ou menm w ap konnen, gen lòt gèrye ka konnen. Pa egzanp, lè w pran direktè radyo Flanmax okay e Miragwàn nan, li ka konnen. ke gran piblik la pap konnen paske mwen vle fè nèg mwen vle satisfè kelke moun nan peyi a sou kesyon sa yo pa bezwen wè kò nèg yo yo pa bezwen wè video nèg yo men gen tout jan ou manje mwen yo anmè nan peyi sa nou pap bay nèg yo degè e si mte konnen kendy son nèg konsa l te ye jodi a tout deba kap fèt la yo yo patap fèt sou li paske mte gen dout sou misye depi m wè misye pat vle bay kòd telefòn nan Madame Jude, e pa se mwen menm, lè map mande w nenpòt telefòn ou, m ka toujou mande w li pou ban mwen l. Breda pale ban mwen l. Men lè w pèsiste, kounya la a, m pral aplike lèt A a sou ou. Si lèt A a pa mache, m ka pase nan B a. Men si m sot nan A m pase nan B, m pase nan C. Paske si w, gon fraz ou rive a nèg la men, nèg la di w pito w tiye l pase l bay kòd la. A, bon lè sa a kounya la a, e nan je gran piblik la, ou pa ka tiye nèg la. Noir. E fòm diw byen komisè yo gouvènman yo pa konn tiye, komisè gouvènman yo debarase de obstak. Ooh non non non sa fre wi repran sa la polis pa tiyel stope kisa komisè gouvènman an fèl menm? Nou debarase de obstak jodi a yon nèg ki vini nan nim pou teworize popilasyon an pou tiye popilasyon an pou kidnape popilasyon an pou vòlè machin komèsan yo machin antreprenè yo lè sa ou se obstak pou peyi a lè sa nap debarasew. Yon sak sa. Pran sa fè tiktok ak li. Pa kont, gen yon seri de nèg nan peyi a ki bezwen obstak sa yo pou voye touye jounalis, pou voye tiye prèt yo, doktè yo, enjenyè yo, òm dafè yo, komèsan yo, antreprenè yo, òm dafè yo, e dyaspora yo. Jodi a la kou nèg sa yo. Kou ou tande ou debarase nèg sa yo, yo plenyen, yo fache. Men m konn sa k fè, m konn rezon an e tout moun konnen l, paske yo bezwen nèg sa yo o sèvis de yo menm. Paske nèg sa yo se sbir yo ye, se òm de men yo ye, se nèg sa, se nèg sa yo ki fè misyon pou yo. Ok. Rete. Misye se pwen li te pral e pwen li te pral renouve l. poul pa pran nan bal fè ti betiz. Misye dè gen ti kòb nan men li tou si lè pral renouvle pran li. Misye gen lajan nan menl wi misye gen lajan nan menl. Rete. Ok. Ooh pa gen pwoblèm. Nèg ki konn ap plenyen yo kap pale yo kap jure anpil la yo. Jodi a m ta renmen yo ekri m yo rele m pou yo di m voye misye ba yo, m ap voye l ba yo paske yo ka bezwen l pou al fè sekirite lakay yo, yo ka bezwen l kanmenm pou yo al fè sèvis pa yo paske TT jodi a la gran nò la prèske bloke avèk nèg sa yo nèg sa yo se de bandi yo se de asasen nèg sa yo ap tiye moun yo tiye tout kalte moun nan sosyete a pèsonn pa di ase men kan youn tonbe. Son pwoblèm li ye. Serye mwen m genyen m tap gen alèt sou misye. Sinon pa tap gen tout deba sa sou li a. E map di peyi a sa yo mèt konte sou mwen misye paka pa bay kòd la. Bon m bay misye defi pou l pa bay kòd la. E mwen k di w sa. Misye paka pa bay kòd la. Map jwenn apèl rantre yo map jwenn apèl sotan yo. Map jwenn dènye voice misye te voye dènye voice misye te voye ba moun yo misye paka pa banm will tete. Wi paske li enpòtan pou n ta tcheke sou kote misye ta prale a tou ki koneksyon ke yo gen paske kote l ta prale a gen apèl ki fèt gen koneksyon t fèt fò n ta konn kiyès li ye paske se menm bagay sa ke m te alète lapolis se yon chèf gang ki rele Bout Black misye kite kwadèboukè li travèse jis sidès la l renouvle pwen li li retounen kwadèboukè anyen pa rive l. Gen youn nan nèg yo lè m te arete misye m te wè kòmandan entèl m te wè gen plizyè mesaj lè m kenbe misye m di misye fò l pale ban mwen ki rapò l gen ak kòmandan entèl la misye di m non se yon polisye se yon chèf nan lapolis la avèk kiyès m di o ki rapò w gen ak entèl kòmandan entèl komisè bon depi kèk jou la m wè w ap pale an rezèv sa k pase ou genlè gen yon chanjman k fèt lakay ou m pa konn sa k pase komisè. Epi ou di ke machin sa lè ou fè kontak ki pou moun yo di w li ye a epi mèt machin nan an reyalite rele w men se pa pou moun yo te di l te ye avan l te ye e m wè w ton ti kras tou w pa vle di bagay yo twò klè komisè sa k pase la menm? Fòk peyi a konn bagay yo. Bon palo tete si muscadin te konn pran presyon chofè machin nan tap deja libere Rete. e paske muscadin pa konn pran presyon. Di nou plis. Eh di nou plis komisè. Sak pase? Gwo chèf ki rele w? Gwo chèf rele w hein? Yo rele m m pa pran apèl, m pa pran apèl men yo pase pa lòt ajan m yo, yo jwenn nimewo ajan m yo, m tande se entèl kap mande m mwen m di di entèl ke m pa la, di chèf la ke m pa la. Pase mwen gede ya konnen poukisa yap relem e se si chofè sa li arete machin nan nan menm ou tandem map tann nèg gwo nèg leogane ki te relem ki dim machin nan se pou li mwen al poko jwenn moun dèyè machin nan mfin mache avèk papye machin nan. Non ba nou yon ide komisè yon ansyen chèf yon ansyen depite senatè chèf polis. Non se yon swa dizan komèsan li ye se yon swa dizan komèsan li ye men san te kache machin sa se yon machin ki arete e yo te vòlè machin sa. Yo di Leogane avèk 80 mil dola ameriken machandiz. Rete. E Matisan. Lè yo vòlè machin sa a mèt deyèm. Plizyè tan l pat janm wè l. Machandiz sa yo debake di kote de Fwontyè Nèg. Chofè marete a di m nan men kilè l gen machin nan. Sela enplik ke li pat nan debakman kamyon an. Misye genlè vin gen kamyon an kantèske apre debakman an. Donk lè yo te vòlè kamyon an, sanblere wi, se pa li ki te kondwi kamyon an de Matisan al debake l lòt bò a. Rete. Oh, sa vle di, non, komisè, pou m konprann byen, machin sa a se yon machin ke nèg yo ta vòlò, alòs ke gon nèg nan Leyogàn ki rele w ki di w machin nan se pou li, pandan ke vrè mèt machin nan rele w pou l di w kenbe machin sa a pou li e pa pou moun ki te rele avan w? Exactement. Oh. Mwen map tann 2 nèg yo. Nenpòt ki vini ladan yo map arete yo. Rete. M map arete yo. Eh bon gentan nèg yo ap arete yo ap vini komisè. Yo pap vini. Eh men kamyon an nan menm wi. Si 2 semèn pase kamyon sa map remèt li a la meri ou di mwens avèk la polis wi. Men fwa yo vin dèyè kamyon ou pa ka ou pa ka gen yon kamyon la rete epi mesye banm pale ou wè nèg isit nèg nèg isit tèlman rize menn. Komisè ou wè la banm di w ou wè emisyon ti koze ak TT dayè ou ou swiv emisyon an lè w gen tan sa vle di lè ou mete m nan dout la ou wè ou wè oditè yo la bon ou ap pale layv la a nevè layv la ap monte toujou moun yo ap kòmante ou mete m nan dout paske lè w di m yon swadizan komèsan Leogane ki rele w kounya m nan dout. Pase gen anpil nèg ki komèsan Leogane Humm son gan nèg k ansyen ou konprann ansyen chèf ou konprann sam di w gen tout bagay nèg nan mikwo tout bagay gen anpil bagay sa di ou mete m nan dout komisè nan ki sektè l t soti nan ki sektè. Lè w wè nèg rele w nèg la di w li se yon ansyen li se yon komèsan machin sa se machin li l ye donk chofè chofè a se chofè l li ye mwayennan lap vini kote w ou pako ka akize. Non moun ke l nonmen ba ou a. Sa peta rive li pase sou non moun sa a pou l rive sou ou. Mèsi Manse. De jou apre, mwen te genyen yon ansyen depite ki vin kote mwen, ki di m nèg la se nèg li ye, men sa k gen, men sa k genyen, men sa k genyen. Ki vin kote w? Ansyen depite nan ki blòk? Wi. E se yon ansyen depite nan peyi a. E l ap tande m la a kote mwen pale avèk ou a. Komisè, komisè ou pa t konsa non lontan. M pa konn sa k pase w. Genlè 2023 ou chanje. Non, pafwa fòw fè rezèv. Depite a li vin kote mwen a se davoka ke li ye. Li dim nèg la se nèg li liye, li se se li menm ki avoka nèg la. Oh avoka? Nèg la se yon djòb lap fè. Oh yon ansyen depite avoka? Se yon djòb lap fè avèk entèl. Ok. Wi. E mwen bal manda tou, mwen bal manda wi. Poul arete. Chofè ma e pwopwetè machin sa, moun ki leba moun nan machin nan. Pandan map pale avèk ou a la a, madanm nèg ki arete a paka dim manti. Madan Fanfan paka dim manti. Ke yo pa gen manda nan men yo pou yo arete moun ki te ba yo, ki te ba mari yo kamyon an pou kondwi a. Rete. Non men e de bagay wap dim la wi komisè. Se yon kamyon epi yon lòt machin prive. Pase machin ou tap monte a yon machin prive m wè li ye ta kon prèske yon fòm patwòl. Donk se 2 machin ki nan men w oubyen yon sèl machin nan? Non, non, non, mwen vle pale w de kamyon an. Mwen vle pale w de yon kamyon mwayennan ke yo te vòlè machandiz ki te arete jedi dènye. Jodi jedi a fè 8 jou depi operasyon sa te fèt. Nèg yo tèlman mafya, nèg yo pran machin nan y al sere l nan yon raje. Kote y al sere machin nan, kote y al sere machin nan, se apre yo rele mèt machin nan, yo di mèt machin nan, Mesye Dominique atò, ke m gen yon machin mwen depoze l dèyè lakay ou a, Donk map vin rann semenn nan. Rete. On jou, de jou, twa jou, kat jou pase. E fòm diw byen tete. Mwen konnen kesyon machin nan se paske youn nan nèg ki te patisipe nan vòl matisan yo. Wap tande m? Wi, ou la wi. Li pa satisfè. Misye denonse bagay la. E sak fè m pako arete komèsan sa se paske misye pè vin moutre m ki kote kamyon an te debake. Rete. Kamyon an kòmanse debake de 10 zè diswa a 4 è di maten. Komèsan sa al Leyogàn? Non, li al e di kote de Fondènèg. E fò w pa bliye youn nan bawon Matisan yo, w ap tande m, se nèg Fondènèg. Sela enplik ke li vòlè kamyon machandiz moun yo, li vann li bay yon nèg k ap kopere avèk li anba a. Men sof ke komèsan sa yo bon maten m ap arete l. Paske a nèg ke mwen an kontak la, youn nan nèg ki te patisipe nan bagay yo, misye pè vini. Paske li panse map arete l. Alòske m pap arete l mwen menm. Li di m tèl magazen, tèl kote, tèl kote, kòm se nan l li te ye, bagay. Li pa ka ban m non magazen an. Referans li ban mwen yo, lè m pase nan zòn nan m gade, bon, anfen. Rete. Ok. moi. Naturellement, pour arriver à bon port, faut-il bien que j'aurai la collaboration du cadre intermédiaire du département et des responsables du commissariat d'arrondissement et du commissariat de ville, des responsables du sous-commissariat, au code de déontologie policière et aux différentes directives. Merci. Mesdames, Messieurs, nous rien à l'ordre du jour. Nous déclarons cette cérémonie d'installation avec la permission de l'inspecteur général chef.